Sa rive w deja pou w wè yon gason ki abiye avèk yon jip sou li? Si sa poko rive w, like videyo sa a paske jodi a la nou pral prezante w yon gason ki pran plezi l pou l abiye avèk jip epi pou l met talon ki kit nan pye l. Menm si se pa premye fwa w ap tande gason ap mete rad fi, men sa pa ka pa etone w pou w jwenn pou yon gason ki mete rad fi sou li, non sèlman rad fi li mete jip epi li mete talon nan pye li. Si w poko abòne a chanèl la, fè sa kounya paske nou toujou la pou nou fè videyo kap enterese w epi pou nou enfòme w de sa kap pase nan mond lan. Nou pa pèdi anpil tan, ann antre nan sijè videyo a. Mesye sa wap gade a la li rele Mark Bryan, li se yon ameriken kap viv nan peyi Almay, misye gen sèlman 61 nan. Jan nap gadel sou ekran an la li gen 4 ans depi lap abiye konsa, li di ke li renmen met jip e li renmen mete talon nan pyel. Tou swit m di sa premye sa kap vin nan tèt ou wap wè misye se yon gay li ye paske li renmen mete jip li renmen met talon poutan se pa sa ditou. Avanm antre nan sijè sa, tem esplikew kiyès Mac Bryan ye dirèkteman. N ap fè w konnen ke Marc Barant gen 4 pitit e li marye 3 fwa deja e dènye fi ke l marye a li gentan gen 11 an maryaj avè l e li menm fè konnen ke pitit li yo fyè de li pou jan l ap abiye a. Yo pa gen okenn pwoblèm a sa paske yo pa kont chwa abiman papa yo. Men ou menm k ap gad videyo sa a, di m nan yon kòmantè si w ta gen papa w ou wè l ap abiye avèk rad fi, l ap mete jip, l ap mete talon sou li, kòman w t ap reyaji e kòman w t ap pale avè l? Malgre l di l pa omoseksyèl, men moun k ap gade l pa janm sispann doute de li paske yo wè l toujou ap abiye avèk jip, toujou ap abiye avèk talon. Li fè konnen li te kòmanse met jip se touswit aprè l te fin kreye kont Instagram li an ki se Marcbrown 911 pou l te pataje avèk moun k ap swiv li yo yon stil abiman chak jou e l te wè l nesesè pou l te abiye avèk jip paske l wè l t ap atire anpil moun. Marcbrown fè konnen ke li renmen mete jip. lè l pral travay e menm lè li chita lakay li. McBrown fè konnen ke l ap met talon depi lè l te nan inivèsite paske pafwa lè zanmi l yo mande l danse avè yo, se talon li mete pou l ka danse avè yo. E McBrown menm di ke li santi l fyè lè l met talon ki mezire anviwon 15 santimèt. Si w ta anvi wè plis foto de McBrown, al sou paj Instagram ni an ki se McBrown 911, w ap ka wè tout bagay. Mèsi avèk ou menm ki te gad videyo sa a de kòmansman jiska lafen. Map diw pa bliye kite avi paw nan yon kòmantè epi like video a pou ka ankourajem nan travay map fè a, babay nap wè nan yon lòt video.